Bonjour, bonsoir la famille, comment vous allez? Est-ce que tout va bien en forme? Content d'être avec vous pour une nouvelle émission. M'espère que tout le monde est en forme. Eh bien, forme dit non, au passage que moi mettez sous pied groupe Telegram, non? Mais moi pas mettez personne. E dans un premier temps m te fè yon lis de moun ke m mete men il ya des gens qui disent ben pourquoi ce groupe patati patata mwen retire yo epi mwen kite lyen an disponible sou statut telefòn mwen donk nap just wè lyen an tout moun ki entèrese pou kapab fè pati de groupe telegram nan la nou kapab echanje plis e la nou kapab trè trè trè familye ale se pati pou votre emission. Operasyon prèske chak jou dèyè nèg 400 mawozo yo. Yon operasyon ki mennen yè nan zòn ki rele nan Remi, se di kote de Lakwa Dèboukè, swit ak enfòmasyon yo resevwa, sèvis envestigasyon nan komisarya Kwa Dèboukè mennen yon operasyon. Operasyon sa li menm, li konsènen gwoup gang ki dirije pa Gilbert Joseph, ki deloje nan zòn sa a ki anfèt kontwole pa bò kote nèg 400 mawozo aparaman. Nan operasyon sa a yo apreyande 5 endividi. Non yo se Jimmy Thélusmond, Jean Claude Jean Baptiste, Rose Camille Jean, koute non gason mesye, e non Jean Baptiste byen sur, epi Eric Duméus. Yo pran tou yon moto 2 jeneratris, genyen yon machin Nissan Murano koulè griz imatrikile TQ 18 403, donk machin sa a, bon yo jwenn li tou nan kad operasyon sila. Donk fòk nou di ke lè se operasyon ki fèt nan plèn yo di w yo deloje oubyen yo arete nèg 400 mawozo, fòk ou pran enfòmasyon sa avèk anpil pensèt. Paske o nivo de kwadèboukè il n'y a pas que les gangs 400 mawozo. Genyen nèg nan Nway, genyen nèg nan Remi, genyen anpil kote nèg yo ap fonksyone. Eske genyen de gang ki yo menm genyen koneksyon avèk 400 mawozo? Bon la w ap gade mesye yo sou foto a, e gon vizaj ki parèt inosan wi. Si m te jij, m t ap di misye. M'en w parèt inosan tonton. Eskew nan gang nan vre? Kisaw fè de mal? Eske w touye moun deja? Yon ansanble de kestyon pou m ta kapab detèmine le vrai du faux dans cette affaire. Paske dèfwa yo kapab arete endividi a se paske l ta al lòt move je yo wi. Gen anpil zèfèyis kap fonksyone dan la repiblik men sa ka rive yon bon maten epi l pran yon moun serye l mache avè l. Sa w tande a la a? Yo te gen antèn sou zèfèy sa epi baw yo aretel ak tout moun sa epi sa w tande a la monchè ou genyen kèk tan ou pral pase nan prizon ben ekoute euh. 400 mawozo non pa tande bri yo vire tounen w tande operasyon yap arete nèg nan 400 mawozo tande byen. Fòk nou fè trè atansyon tou paske pa bliye 400 mawozo, nèg sa yo toujou la, y ap fonksyone e a chak fwa gen yon aksyon gen yon reyaksyon. Mwen di nou sa se jis yon konsèy paske nou sonje dènyeman an ki sa k te rive, nèg yo sòti nan lari a yo fè fiziyad, yo tire sou bis ki. fè vwayaj Ayiti, Repiblik Dominikèn, yo tire sou ti bis ki asire transpò m kwè fon parizyen avèk kwadèboukè. Donk se pou m di nou ke lèzòm de katre san mawozo ils son la e yo toujou gen zam, yo toujou gen bal e avan lontan ou kapab tande lanmò san jou fon frape epi l pale men la a mwen di nou sa se pou yon maksimòm de prekosyon. Mwen pral pote yon ti rektifikasyon. tou piti avèk nou pa rapò ak sitwayen yo te arete swit ak konkou popilasyon an o nivo de beladè alò sitwayen sa yo menm ki te pare pou te kapab travèse fwontyè la pou ale an repiblik dominikèn pwiske se enfòmasyon sa ki ofisyèl ann ale alò fò m di nou byen ke nèg sa yo genyen enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa se nèg ki fè pati baz 400 mawozo. Mwen mete la 50 pousan puiske mwen vin jwenn yon lòt enfòmasyon ki di ke sè zòm la ben ils font pas partie du clan 400 marozo. Nèg sa yo se de preferans chèf gang 17 ewo nan Remi. Il y a un type, alò misye rele Donald, misye te pran plas chèf la, an parlan de Sévère. Msye yo di papa misye gen 5 pitit bon tou le 5 nan aktivite sa. Antouka nèg yo antre nan yon bèl antrepriz. Sevè gen yon lòt frè l ki rele Jilbè. Jilbè la nan prizon misye s on move grenn tou. Kòm lè afè prizon kwadèboukè a kase a gen anpil nèg ki soti, Jilbè a soti tou. Lè Jilbè vin nan zòn nan Jilbè vin pran plas li. Ebyen Donald oblije lage pye l pou al respire yon lòt lè. Eske nou konprann byen? E Donald oblije li menm lage pye l ansanm avèk lòt nèg sa yo. Tout nèg sa yo se sòlda yo ye. Donk se konsa enfòmasyon an vin jwenn mwen. Eske se yon rektifikasyon obyen yon enfòmasyon an plis? Bon antouka se yon moun mwen kwè nan li ki li menm. pote enfòmasyon sa yo pou nou. Nou pral fèmen avèk yon voice, eske voice sa li gen yon part de vérité ladann paske écoutez bien quand on est en Haïti tout est possible humm tout scenario posib nan peyi Dayiti si tout scenario pat posib jounen jodia la a on nèg pa tap wè Babekyou avèk gwo zam kap mande pou gen revolisyon. kap mande pou fè dechoukay paske kèk mwa avan Babekyou te kanpe dan pou di nenpòt nèg ki gen entansyon vin fè dechoukay nan ba Dèlma a li menm lap koupe gòj etou ak kout bal. Nap vini sou kesyon sa yo wi. Epi vòys sa ap sikile men vòys sa li konsène le prezidan de la repiblik, le chèf de la polis e ajan ki fè pati inite ki rele Cimo a. Ann tande. Gen yon enfòmasyon ke m ap pataje avèk nou la. Mezanmi, nou pa gen peyi. Peyi an fini. Léon Charles sou gwo presyon. Palè Nasyonal ap met anpil presyon sou Léon Charles pou li idantifye e sanksyone, ou tande, idantifye e sanksyone chak grenn polisye simo ki patisipe nan operasyon Dèlma 6 yo. Dèlma 6 lakay Babekyou. Pou li transfere nèg sa yo nan 10 depateman an epapiye yo patou. Bagay la du pou Léon Charles. Polisye Simo yo okouran. Yo fè Léon Charles konnen sil menm manke asepte lòd sa, bagay la ap gaye nèt. Sak pou te fèt la l ap tou fèt. Donk, Leon Charles anba gwo presyon, ni nan men Simo, ni nan men Palè Nasyonal. Paske mesye Simo yo di, pa t kesyon. Yo p ap kite Dèlma 6 pas avan yo pran Babekyou. Hum! Nèg yo sou wè kalite gwo machin Babekyou gen Prado, tou nèf, avèk plak Service de l'Etat ladann. Se pa de bagay nèg Simon yo dekouvri nan kay misye. Donk tèt pouvwa cho. Babekyou nan mawon. Yo pa ka jwenn babekyou e nèg y ap trake babekyou fòk yo vanje frè dam yo, parèy yo. Donk men sitiyasyon an. Leon Charles Nan difikilte avèk pale nasyonal, eske nou pa gen peyi? Pale nasyonal mande pou idantifye chak grenn simo yo, sanksyone yo, transfere yo. Vwala Ayiti, Ayiti cheri, Jovenel Moïse phtk. Babekyou, babekyou. Humm antouka si se ta vre mezanmi pwoblèm pi rèd nan la repiblik pa bliye m di nou ke tout senaryo posib depi wap viv nan peyi dayiti tout senaryo posib men antouka mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou zapresye le travay epi aprè kèskondi a la pwochèn.